Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon je kòmans par se pòst e ben nap ekskize mwen paske se kote nayif mwen ki pèmèt ke mwen ap bay yon ti jarèt ak pòs sa wè paske m estime ke e Fòm ta pèmèt plis moun gadel e paj Facebook sa tou bon anpil moun pral gade li son paj ki konsène Belair manman Perpetuel gon moun ki kache dèyè paj sa men se ta youn nan chèf yo Écoutez ce que la personne a dit RL prodz konnen travay sikolojik wap fè a kòm se sèl Bèlè ki gen moun yo ka masakre ebyen ok se mesaj sa boss ou. Babekyou voye w di. Ebyen kite yo moute vin fè masak non. Kisa k parèt yon ti kras deranjan la nan mesaj sa a, se petèt daprè anpil moun yo kapab di Bossou Barbecue. On moun ki entèlektyèl l ap soulinye Bossou Barbecue. Epi moun sa pral poze kesyon pou l di èske Barbecue se bòs RL Prod? Wi se kesyon sa moun sa pral poze. E se dènye fwa, dènye fwa map bay pwopagann sa a pase. Map fè piblisite pou manman pèpètyèl. E pòsè ke lè pa egzanp ou son medya, gon moun ki bay yon konferans pou la près, li site non ou, imedyatman ou dwe bay konferans pou la près sa a pase pòsè ke medya a pa gen bon. Se pa premye fwa. Sitwayen sa a, li menm, li ap lage koze atè konsa. Men kite m di w yon bagay, gen yon pwovèb ki di, Le mal fini qui s'envole, n'occupe pas le vieux chien qui aboie. Sa se premye bagay m ta kapab di kòm repons. Ou wè, si yon mal fini ap pase anlè byen wo, gen yon chen k ap jape atè a, m pa kwè l ap menm tande menm. E ou wè mwen m fè ka. de sa ki ekri a paske son enfòmasyon ki konsène RL prod mwen veyikile enfòmasyon an pou ou manman pèpetyèl pou kapab pèmèt plis moun gadel men kitem di yon ti bagay tou piti kòm maten an mwen te leve yon ti jan krispe fòm ri nou rive nan yon moman lè bagay la trò dejenere ou oblije fon ti ri men kòm ou di se babekyou paske. Depi egzistans mwen, m gen 2 bòs. E se sa k fè, gen moun ki zanmi w, fòk ou asime. Menm lè moun sa te vòlè, l te kriminèl demen, fòk ou just di ou asime. Konprann byen wi. Men pou kesyon de bòs, pa de bòs. E m te toujou di chak grenn moun sa. E m ap toujou di nou sa. Al mennen ankèt. Al mennen ankèt. Si nou jwenn Gen 5 goudon bandi ki konn vin nan menm depil veridik m tou pa janm pale nan bay rezo sosyo ankò menm donk se poum di ke moun sa ou wè ou di pèpetyèl parèt tout vizaj ou di se entèl kap pale moun sa ou di ke Se bòs mwen an. Hum. Son moun ki estime ke m fè l mal anpil. E son moun, ban m di w byen bòdè. Pou jan m konn ap manyen l nan emisyon m, si l te bòs mwen vre l t ap fè m bagay Giovanni an. Ou sonje sa l te fè Giovanni? Giovanni al plede lakay misye al bay lajan bagay sa yo, l di men sa l fè pou Giovanni. An retou, Giovanni pa ka fè sa. Sa vle di, wè mwen menm m son nèg ki ka kanpe sou plas piblik la la. M manyen tout nèg. Ok patron. Donk m espere ke sa fè w plezi paske m fè yon dènye pwopagann pou ou, w ap wè dè santèn de moun al vizite pòs ou a. Dakò frère. Bon, gen yon tifi la li menm ki te parèt nan yon videyo an frans wi li ye souple. Tifi sa tap fawouche Muscadin l te di li menm li se madan Izo. M te ba nou gade yon ti bout videyo wi. Ban m retounen ba nou gade yon ti bout videyo ankò pou m kapab plase l nan kontèks mwen vle l la. Vin pran nou m tande gen polis ayiti bon yo pa vin pranm vizaj mwen sou tiktok vizaj mwen nan lari tout kote vin rive sou mwen nou konn kotem rete. An nou konn kote bandi a rete nou konn kot madanm li rete rive sou mwen ou pa kapab ap pale kaka miskaden kiyès ki miskaden an What the fuck is miskaden? Kiyes se miskaden? An pale miskaden. Miskaden moute pran ti tès la nap rache miskaden nap fout li nan bourèt. Souple, ti pitit sa a li pa bandi? Li pa madan bandi? Èske ou konnen timoun yo ki a letranje depi yo rete yo sou tiktok, yo sou enstagram, yo pa konn sa yo fè, yo pa konn ki vak nan dèyè yo, yo pa konn ki sijè pou yo touche. Mesye, pou jan rezo sosyo ta kapab itil Chak moun ki gen opòtinite pou pale sou rezo, sou Instagram, sou TikTok, sou Facebook, sou YouTube, anpil bagay ou te kapab pale, ou te kapab fè yon retransmisyon de konesans, ou aprann yon bagay, ou vin retransmèt moun li. Ou pa gen sa pou fè, ou pa konn sa pou fè, ou nik vini, oh se madan Izo, si w pran Muscadin, w ap rache grenn li, w ap mete l nan bokit. Epi kòman w pa t vle pou ke RL Prod te trete w de madan bandi? M ta renmen konnen wi. Kòman w pat vle pou TT te trete w de madan bandi? Kòman w pat vle pou ti Jonas te trete w de madan bandi? M ta renmen konnen. Ou fin di tout bagay sa yo, ou asime. Epi kounya, jounen jodi a, w ap kriye. Tande kote ti madanm nan ap plenyen non. Paske l moute nan yon live la, anviwon 14 minit, l ap di li menm, o, moun y ap pote boure sou li, moun yo di yo konn lakay li, y ap vin touye l. Tèt chaje wi. Tèt chaje. Bouch kou, li te met pou pòz. Mwen gen de bagay m pap janm repete nan vi m mwen menm, menm pou jwèt, paske m gentan konnen mantalite ayisyèn nan kman l ye, senp ti bagay yo gendwa fè l rive lajistil, lajistis. Ok. M panse si, eske ou panse vrè madanm Izo pral parèt vizaj li sou yon rezo sosyo? Ou pap parèt fiu. Cheri, cheri banm di w, se la ou pap mal pou pyeje. Talè cheri, m pral ba w pale. Mwen menm, m pral ba w pale paske m pral desann. Sa ou konnen se ou menm, ou deja pyeje tèt ou deja ansanm avèk non an paske Izo sikile sou rezo. Ou tande? Izo sikile sou TikTok la. Madanm Izo yo sou TikTok la. Yo, mabouya, fas ba, ou pa konn mal, ou pa konn febèl. Gen de bagay ki pa pou yon jèn fi, ou pa ka lage jis rete konsa pou kreye yon paj pou mete o izo vilaj de Dye pandan se tan ou tande tout sa kap fèt nan non moun konsa. Men non an, non an pako, non an pat kreye, m pat kreye paj Manou ti E avèk non Izo, se avan E lap chanje non an wi lè map fè live la. anvi poum fon ti pale a demwazèl sa ki tap pale a paske mwen rete map bay tèt mwen pwoblèm mwen panse sa anpil paske nou zanmi sou tiktok e yè pandan kem moute sou facebook mwen wè videol simaye epi mwen di oh kisak pase konsa epi talè a mwen sot son live mwen ap pale de sa mwen tèlman di. Saa tèlman potem mwen di konsa lan ki dosye Woodloval foure tèt li la mwen privel sou tiktok li pa mwen wèl pa reponn mwen mwen di lan ki dosye lal foure tèt li la lal antrave tèt li kòm madanm izo kounya la epi sa vrèman fèm mal lèm rive sou facebook mwen wè kote demwazèl sa li lan yon video lap pale de miskaden si miskaden vin pòtoprens. Lap koupe grenn li, lap rache la manchèt, se si se lon ki bann bagay bon. Pran tiktok ou an, non sa ki sou tiktok ou an, retire l paske moun e gen anpil moun ki konn kote e kote wap viv, paske yo gitan di men ki kote wap viv e nan dosye sa wal foure tèt ou a, wal antrave tèt ou a, tanpri cheri silvouplè paske. Paske m Non e kapab di w e konsa, yo banm ou e pa apre grand chef. 8 jou m ka retire le dimanche map ka Bebe banm di yon retire bagay non. Nan tanpri silvouplè. tande tande e pa konsa poul fèl mesye e pa konsa poul fèl tande e pa Tanpri konsa poul fèl silvouplè. tande e pa Mhm. konsa poul fèl m pral esplike w byen paske sa se yon bagay ki gentan pran yon dimansyon deja kounye a poul retire tèt li nan sa Ou pral fè yon video Woy! dèks. M mèt kite nou an Freo! pou nou. M mèt kite nou an. Nou ap kite l. Paske se sou li yo te gentan parèt tèt ou pou pèp la pa panse ke kòm si se fui a fui yo kòm si yo gentan dekouvri w e ke w vin chanje non. Ok? Kite nou an jan li a la. W ap just fè yon video. E. W ap just fè yon video. Sepann sa li pa ka kòmè. Tande, tande, tande, tande, tande. W ap just fè yon video. Enye, banm tante. Mwen menm, mwen menm Woodlove, m pa pral mete. E pawol nan bouch ou pou di sa pou pou di sa pou di a. Zen an près wi mezanmi pale map pale ban nou wi e pale map pale ban nou paske mwen menm. Brother tande pap gen tèt cho. Bagay yo oh banm di banm di banm di nou yon bagay nan bagay sa mesye banm di nou yon bagay nou konnen gen de bagay gen de sijè nou gen dwa pa si poze rantre de yo e menm si e mesye sa se ta se izo bon m kòm mwen tèt yo won menm jan m konn yap gade yap pibliye vizaj e yap pibliye e tèt eleman mwen tèt yo won menm jan banm diw yon bagay e izo vilaj de dye ansanm avèk la lansyen banm di nou yon bagay mezanmi e ou menm tou lòm kwayans bagay sa banm di nou. Si je ey ey banm di nou byen. Si nou menm ou menm antanke yon òm kap pale de mistik kap pale de yon seri de bagay monchè gen de bagay ki pa pou ou se vre konsènan peyi ou ki pap viv nan peyi an Se vre sa ka fè w mal, daprè jan jèn yo, alò daprè jan granmoun yo itilize jèn yo pou detri peyi nou an, sa ka fè yon moun, sa fè tout moun mal, paske depi w se ayisyen, lè w ap swiv jan Ayiti ye, Monchè w ap gen anpil pwoblèm a tèt ou espesyalman kòm yon jèn gason, kòm yon jèn fi w ap gen anpil pwoblèm a tèt ou. Men se konsa tou gen anpil bagay nan moman sa yo k ap travèse la gen anpil bagay ki pa revyen yon òm piblik, yon fanm piblik. Chouchou, ban m di w yon bagay san dekoupe pawòl ou, ban m di w, m pral esplike w yon bagay. E sa w di a la, li gen yon pa de verite ladan l. Ok? Men pandansetan, fòk ou presize yo tou, se pa tout sijè pou tripe avè yo. Kite yo twal avè ti oswa fè l vide yo. Tande zanmi. E pa tout sijè pou tripe ansanm avè yo. Paske dayè sa son sijè ki son sijè ki frajil anpil li ye. Ok? Se sa! Se sa! Sa vle di ke si w pa ka gen pozisyon brother, pa pwononse w. Pa pa Se sa. reyaji brother nan dosye sa Se sa. frèm. Paske Se ou pa sa. ka fè yon dosye konsa brother. Waw. Bon se nou se sak fè mwen menm ou wè mwen menm la pandan se tan m maske figi m la e paske m gentan konnen ke mwen menm m son nèg ki gen pwoblèm a bandi men m pap janm rete nan yon live pou m parèt tout figi m epi pou m di konsa ke o m pral fè dis m pral fè dat m si m kraze Muscadin m yo tou tou konnen pèp la pral lapide w cheri li pap bon pou ou gen de se de pawòl fò nou pa repete an piblik. Gen de bagay ki pa pou nou, gen de bagay ki pa pou ou, antanke yon òm piblik, dayè ou sou tout rezo sosyo, ou sou Facebook, ou sou, ou sou, ou sou Facebook, ou sou TikTok ki vrèman piblik, gen de bagay ki pa pou ou, gen de sijè, bonswa, gen de sijè ki pa pou ou, demwazèl sa menm ki mete non l. Ki mete nonl ki di izo vilaj de dye se mwen menm ki te mete nonl la. Lansyen m konnen sa m fè a pa bon men ou menm ou te nan live la tou ou menm osi ou ka wè son ton buzz mwen tap fè lansyen ou te nan live la lòm kwayans te nan live la ou ka wè son ton buzz nou tap fè ansanm. Pale papa. Nou eskize Lòm kwayans eskize m la pa plas mwen paske mwen m son moun ki trè respektye. Nou eskize nou bal fon ti pale ansanm avè nou. Pa gen anyen son konsèy chak moun ap ba li pa gen anyen son konsèy chak moun ap ba li. Nou eskize wi m bal pale ansanm avè nou. Tande m tout moun tande m tout moun fon ti pe tande m. Nou wè dosye sa a la se yon dosye ki gin ta rive trè trè lwen men m ap aranje m mwen menm pou mesye Fred dosye a paske sak fèm pral fè sa se paske m gentan konnen Woodlove pa li pa madan bandi vre bon m pa konn sitwayen an non m pa konnen w vre zanmi m ou konprann sa m vle di w men gen de se de bagay mesye nan moman sa la sijè sa yo se yon sijè ki sansib anpil li ye li trè trè frajil kou tout k ap sot nan bouch nou li te mèt pou bòz mwen gen de bagay m p ap janm repete nan vi m mwen menm menm pou jwèt Paske m gentan konnen mantalite Ayisyen nan kòman l ye, senp ti bagay yo gendwa fè l rive lajistil, lajistis. Ok. M panse si eske ou panse vrè madanm izo pral parèt vizaj li sou yon rezo Ou pap sosyo. pare few pou Nasyen. Cheri Cheri Cheri m ap tann ou Vodou m ap tann Tande, ou. depi mwen di w bagay, erè a gentan fèt deja, ok, nou gentan fin blame yo deja, yo konprann erè pa yo, e m panse ke sa va pou kout jan ankò, ok. Pa gen bouch pou pale. Bon m patap monte live mwen menm poum te vin pale sou live brother men sam wè sou rezo sosyo la brother men pa gen bouch pou pale. Se sak fèm dil konsa mwen menm gen mwen menm a la hauteur de sam ka fè mwen menm m gen de twa grenn kontak ok m pral antre an kontak ansanm avè dirèkteman paske m wè video ou sou video ou sou pach nèg yo wap fè e on video kote ke wap site de medya sa yo tande wi Woodlove. Wap tande? Wap site Jonas aka ti maroka. Ok? Teriel Thelus simaye l tou menn Teriel Thelus pibliye l anpil. Tande, wap site Jonas aka ti maroka, wap site Teriel Thelus TT epi wap site RL prod. Anpil. Figi ou gentan sou tout rezo sosyo yo nèt. Wi. Sa vle di ou vin anfas misye. E ou konn kiyès ki Muscadin, ou konn ki travay l ap regle nan peyi Dayiti. Mèsi. Mezanmi. Menm si ou menm ou ta refijye kote ou ye a la, m panse ou gen fanmi ou Ayiti, ou gen yon pakèt pwòch ou ki anndan vi a k ap viv sou sòl la. Aranje w Ou mèt fè video a, depi ou fè video a bon fè video a voye ban mwen mwen menm map òganize l epi Wouyy bagay yo anpil. Freo banm di yon bagay freo banm di yon bagay ou wè mwen menm mpap ban nou manti e se domeng map viv e mwen menm ka di nou kisa video sa ap fè video a li simaye tout kote paske mpap baw manti freo Ann eseye wè si nou ta ede l retire tèt li nan sa l foure tèt li la tande ann eseye ede l. E banm di w yon bagay Good love e men sa map fè pou li e paske mwen menm mwen gen kont e mwen gen kontak Theriel mwen gen kontak Theriel Thelus e. Demen si Dye ve, kòm misye lan lè sa yo, lan lè 8 tè, li konn sou radyo pa Ayiti l konn ap pale, m pral chè e poutèt ke, ou konn poutèt kisa m ap fè sa? Poutèt demwazèl sa a, li te yon zanmi pou mwen sou TikTok, li se yon moun ki respekte moun anpil, li pale a moun saj, li bay blag a moun. Ki nenpòt jan li a epi. Manzè manzè gen de se de bagay ou wont ou pa madan bandi ou dlo gen de se de tenten pa pa pa fè yo. Freo freo banm di w baz m pa kwè bagay sa pote m ke yon moun men ou wè baz mwen m pa kwè bagay sa pote m pi mal ke nou non mesye depi yè tèt map fè mal wi mesye Mwen menm di w konsa bon mande mande woodlove pou wè mande woodlove pou wè mwen m pa m gen m gen nenpòt kèlke jou la m pa monte m pa monte sou tiktok m vin wè bagay la men pandan map gade enfòmasyon ak moun ki paran w yo paske m pa kwè sa tap fè paran yo plezi menm lèw ta an frans ou pap janm vin nan peyi dayiti men sach byen ke tè ayisyèn menm lèw ta vin natiralize men gon ti san ayisyen kanmenm kap rete nan venn ou ou pa kab fè sa on peyi kap depafini epi wap moute sou rezo wap glorifye gang. Se pa nòmal! Epi, mwen menm m panse m t ap kanpe gade w nan je? M pa t ap janm ka fè sa pou ou. M p ap kapab gade w nan je. Antouka, si w ap moute sou rezo a, nenpòt lè ti demwazèl sa a moute sou rezo a, l fè yon layv pou l mande ekskiz, mwen menm m ap pase l pou li. Men, mwen tou di l ke pa janm fè sa ankò. Wi paske depi nou nan peyi blan nou nan laj majè nou fin fimen bòz nou fin pran ewoyin nou nou pa konn sa pou nou fè nou moute sou rezo pale move pawòl epi kounya la lè bra vin cho nan dèyè ou wap pale ou preske kriye anpil lòt ki te avèl sou rezo a di yo menm yo pat nan bagay konsa non yo pa ladann non. Lòt tout lòt ki tap di oh Miskaden patati patata yap vin pran Miskaden bay yo di humm se ou ki tap site non Miskaden papa degajew gon kote nan video a li di bon te kwè ou menm tou ou te ladann sa vle di wè tout sak te ladann yo yo pa nan bagay sa se li menm ki te mèt koze paske se li ki tap fè live antouka demwazèl pozow ok bon e nap tounen toutalè paske nou pral. fè yon dosye spesyal. Gen zen atè a wi nou pral tande Lynn paske Lynn di li menm li pa bay moun fè avoka pou li. Michaelle Durandis, Lynn di pa fè avoka pou li. Men Lynn pa di kisa TT te fèl non. E fòn chache konnen. Fòn chache konnen. Avan m ale map ba nou yon ti konsèy. Ou wè rezo sosyo? Rezo sosyo se, kòman m ta kapab di sa? M konsidere rezo sosyo tankou karyis Nou sonje gadyen ki te pran 2 vye gòl nan men Real la? Se konsa rezo sosyo ye. Rezo sosyo gen dwa pran w, li mete w anlè nèt, ou moute, ou moute, ou moute, ou moute. E pi, lè w ap tonbe gade, li lage w ou tonbe bip. Se sa k fè mwen menm, m pa janm nan bagay sipèsta nan rezo sosyo. Se yon emisyon m vin fè, m nik vin fè l, m vire do m. M pa nan fè rara. Si m vini m fè yon flay, m di eksize m mezanmi, Sa m te di a se pa sa. Lè m pa kwè nan yon bagay, m mete l o kondisyonèl. M pa vin nan fè sipèsta. Yon nèg ou gon jan w ka rive sou fi. Men mwen pa m di nou ke moun sa yo pa egziste mwen ok. Yo pa egziste pou mwen. Paske mwen menm m son moun ki trè diskrè papa. M pa vle moun site non m nan blengblenng.